Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Bagay yo anpil dan la republik. Men jist avan de komanse, euh, nap salye yon moun enpòtan o nivo de Mirbalè. C'est un consultant de la chaîne, son nom se Jackson Louis Jeune, yon gwo entèlektyèl. Donk si w ap pran anpil entèlektyèl nan peyi a, misye pa ka pa youn ladan yo. Si petèt jounen jodi a nou fè yon emisyon epi gen yon erè ki glise, la pwochèn fwa w ap tande Louis Li toujou gen zye li rive sou tout sa k ap pase e li genyen yon zòrèy rafine tou sur le plan intellectuel. Alors c'est parti pour votre émission. N ap pwofite justement salye tout moun ki pran yon atachman tout à fait infaillible pou chanèl sila. Gen Carlos, Carlos tou ki toujou ap plenyen paske nou pa salye li. Carlos, big up à toi! Epi big up ak tout moun ki renmen chanèl la. Fò n di ke nan moman n ap pale la deja genyen kalandriye ki gen awè ak pwosesis elektoral pouvwa tranzisyon nan peyi Dayiti. Sa fè rir antouka, wè sa fè rir paske nèg yo vin depoze pyès yo la a, nou wè Fritz Jean fè sa, ebyen gen nèg ki pral vin depoze lòt pyès yo la a pou wè eske yo kapab prezidan tranzisyon. Tèt chaje, peyi Dayiti vire nan bagay teyat nèt wi kounya. Skruten e pwoklamasyon se nan dat 30 janvye 2022. Kontansye 31 janvye, rezilta final nan menm dat sa. Donk, bagay yo fèt yon lòt jan wi la nan peyi a la. Donk, mesye yo pral gonfle venn yo la pou yo kapab ale nan eleksyon. Donk, ou wè Ariel Henry nan tou sa? M ta renmen poze tèt mwen kesyon sa e m ap mande m wè pase Ariel Henry nan tou sa. Paske Konsèy Nasyonal Tranzisyon an, nan sa ki gen awè ak akò Montana a wi, li kominike bay laprès jounen madi a kalandriye elektoral li. Se dat 30 janvye a ki kenbe pou eleksyon sa fèt ki ap abouti ak eleksyon prezidan ak premye minis tranzisyon. Kalandriye a prevwa tou 2 jounen deba elektoral nan dat 26 ak 27 janvye 2024. 22 gwo koze papa. Fok nou di ke le sendikaliste Paul Loulou Chéry yon moun konnen byen lontan, il a ete kidnape an plèn, bon li jwenn liberasyon ni ansanm avèk madanm ni, mesye yo kenbe machin nan, e se maten il a repondu o kestyon de no konfrè de Caraibes FM. Ann tande sa l di. Etènèl lèzame ki pa te janm lache men fanmi nou, zanmi nou, tout mouvman sendikal, sosyal, politik, tout kouch sosyal nan peyi a te mobilize, te touche pa anlèvman sa a, pa yon atak tèt chaje, vyolasyon nou pa ka imajine, avèk ki awogans, avèk ki vyolans ke nèg yo pran nou pandan n ap rantre lakay nou. Yo m pa ka sa m ta ka di la jan yo pran nou an se pa bagay ki pap janm retire nan tèt nou paske pèsòn pa t atann sa nèg la parèt ak machin li kwaze devan w 4 nèg desann yo rale zam sou ou yon ti tantativ pou m ta fè machariè m pa gen mwayen pou m fè l epi yo rale m nan kòlèt. Se pa bay imen ditou. Epi yo nou ka selebre 3 3 baz ou 4 baz avan yo bèni nou bon baz de 400 mawozo. Kot se la nou fè tout 13 jou an. Bon souf. Eske n ka di nou byen yo te entèprete nou? Pa gen bon trètman lè yo te sa pou ou. Lefètke ou priv yo prive ou de libète ou, ou nan yon ti chanm atravè yon twou pou w gade deyò, deja ou konprann sa vle di ou nan zafè. Eske m pa konn si moun kap tande la konnen kote izin Apèd la ye a. Ok. Nan zòn sou Bidonè. Lè nou pral rive tou prè izin nan, an jeneral lè map nan pi, m ale mache dousman. Epi nap mache konsa epi yon machin pase devan nou, li kwaze epi li, kèk machin pase, m ap fè, oh mon Dieu! Pa gen okenn mwayen pou yo byen trete w. Menm si yo te mete w nan yon chanm otèl ki vo 5 mil dola ameriken, ou pa ka byen trete. Depi w prive de libète w. Sa moun yo rele byen trete, si nèg la ba w manje, oubyen li pa ba w kou, gen moun petèt yo ka plis maltrete yo parapò yon lòt. Nou menm pa rele sa byen trete. Ou pa ka pran m, yon sitwayen m pa gen absoliman anyen avè w, ou pa konnen m, mwen ka papa w, mwen ka granpapa w. Ou wap frape men dèyè tèt mwen aprè sa gad yon sak kote ou ta metem ou paka dim ou byen tretem ankò. Wi wi se vrè se vrè. Pa gen byen trèt pa gen bon trètman la Bondye pale nan kè pou mesye yo yo pa petèt ka fè sa yo ta vle fè avèk ou jiskaske ou libere e ou libere avèk ransom. Eske kidnaping ou an rantre nan kidnaping fede tou bwa epi annik pran ou konsa oubyen ou santi ke te gen antèn sou ou te gen yon planifikasyon yo konnen se paul loulou cheri? Ekoute ekoute banm di w mwen paka mwen paka mwen menm di ki kidnaping li ye men map di nou kategori kidnaping yo ki sa yo ye. Paske fòm di nou nou aprann men nou aprann anpil gen bagay nou pap janm ka di nan radyo la ok e ki ka itil popilasyon men malerezman nou pa ka di yo nan radyo se fini ok 1 mesye yo gen antèn nan tout rejyon sa pa gen diskisyon ladann ok gen antèn nan tout rejyon. An fonksyon de sa w wè Paul Loulou Chéri, e donk afè pou lapolis konnen l ap pral fè entèvansyon nan baz 400 mawozo l ap reyisi ladan l lan, ou gen dout sou sa? Mwen pa sèlman gen dout, men mwen menm lapolis pa ka sèlman se sa l fè kòm aksyon, sa pa sifi. Ensègn yo ki ap vize kote moun yo ye, kòm yo ap pase zòn moun yo ap rantre yo, zòn yo la tout moun konnen yo, lapolis pa ka bouche menm kote moun yo ap rantre mon frè. Lapolis pa gen kapasite pou di sa mwen la. Nèg yo dènyèman fè yon batay avèk lapolis pandan tout yn jounen jiska de zè di swa. E sa yo k ap rakonte l. Yo fè sa tounen. Chak retounen kase tèt tounen. E yo di yo gen mwayen pou sa. Yo gen mwayen pou sa. E nèg yo jwenn zam, nèg yo jwenn bal otan de kantite yo bezwen san difikilte. Sa k pase? San difikilte. Nan pòl. Yo di m yo tande radyo anpil, Pòl Loulou. Yo tande radyo anpil. Pandan lòt bò a ou wè yo t ap tande radyo? M pa gen, m pa t gen privilèj sa a. Sa m gen chans tande se rabòday, se bay izo yo. Soufri nèg k ap jwenn m yo Enpresyon mwen te pi byen pase yo pandan m te lòtbò a. Paul Loulou Chéri, Nan kesyon kidnaping sa, sòti Ayiti ladan l, li pa ni pou jodi a ni pou demen, ki sa k te kapab fèt an tèm de solisyon? Ban m di w yon bagay ke Paul Loulou te di depi ventan. Wap tande frem. Wi wi. Depi 20 tan mwen menm te konn di sa. 20 tan e kek m te konn di sa. Mwen di peyi a gen pou l sanble nou yon bagay ke nou pap pat konn sa li ye. Ke nou pap ka kontwole l. M di lè yon paran leve maten l gen 2 twa timoun. Yon premye jou l fè l paka ba yo manje. Yon dezyèm jou lap gade yo yap gade l youn pa manje. Yon twazyèm jou li komanse ap rann li kont ke lavi l pa enpòtan li menm. Paske li pa li pa ret ap fè sou tè a. Etsetera Mwen sezi Sa pa nèg ka tache a bagay materyèl, lajan, pakèt bagay sa yo Li mwen leve yon jou manje yon patat yon bannann yon yanm bagay mwen trè byen si si si E pitit peyi zanmi e pitit sòy Mwen la m deja twò gran nèg zanmi a Èske w konprann Pa t sousi machin nèg yo pran Kòb yo vle dayè se se moun yo m pa konn kòman pou m remèsye yo Se se moun toupatou sou latè Si milyon goud li gen ke dèyèl nou kite ke an nou jete ke an si milyon goud wi se sa sa vle di ki ekonomi paul loulou cheri genyen poul jwenn si milyon goud poul fin bay la kouman l pral reviv ankò kijan l pral reviv gen de moun ki dekapitalize gen de moun ki tou nan povrete total kapital. Mwen menm mwen menm depi m rantre nan jounalis m konn paul loulou cheri donk sa pa sa pa egzanp li sa pa epanye l de fenomèn nan donk nou gen pou nou lavi kontini mon frè malgre tou. Lè yo kidnape yon moun, moun nan pa gen lajan, li oblije ale la paske se la pou l kapab fè tande vwa l, se la pou l kapab touche, m ta kapab di moun ki pi jenere yo, les bons samaritains, e menm les bandits paske kèlkeswa yon nèg ou t ap fè krim maten, midi e swa, men aparaman ou gen yon ti kras kote mansyetid lakay ou, menm a 1 pou san, e petèt lè sa ou kapab tande moun. Wi. M pral kite nou gade kèlke videyo de moun ki ap pale lejan konn a kidnape moun ki ap travay nan Barbancourt moun yo pa gon pyas fanmi yo tap kriye maten an nan jounal premye okazyon se vrèman Dieu a regarde. Pi nan kò puiske 9 anplwaye Barbancourt yo sanble toujou nan men bandi yo e yè ou avan yè nou te resevwa 2 yo pa anplwaye moun pa nou yo pa anplwaye. An job yap fè Yo se kontraktyèl Ok Men yo konsène pa 9 moun yo di ki ap travay pou Babankou yo yo kidnape ki jiskaprezan nan men ravisè yo Donk ou se manman yonn e se prèske Nan ka pa nou se menm fanmi an Sa fè sa fè 7 jou e jodi a nou vini nan radyo nou pale a bandi yo kisa yo di nou nou san nouvèl e yo pa rele nou avanse pi pre mikwo a yo pa rele nou pou jodi a nou pa konn anyen yap fè nou yo pa rele nou pa tande vwa moun yo nou pa konn si yo la si yo pa la jis nou pase la poun ta di yo si yo ta lan men. men yo paske se sòti yo sòti nou pa wè yo si yo ta lan men yo pou yo ta fè nou konnen yo la paske menm lè yo ta mande nou menm di mil dola ayisyen k pi piti nou pap kapab aktyèlman mwen menm kap pale avè ou la m fèk sot fon antèman yon pitit mwen ki te mouri san malad mwa do novanm nan la m sot antere yon timoun ki vle di papa timoun nan lan men yo Jiska mentnan menm kòb Nou te prete poun te fè antèman n poko fin remèt Konnya la si yo pral mande nou menm 10000 dola ayisyen Nou pap kapab alevwa pou nou gen menm 2 fanmi m gen ti frèm e plis marim Lan men yo m ta mande yo Lan pitye yo ka fè si mesye yo lan men yo, nèf fanmi sa k lan men yo a, dyòb y ap fè a la, si yo te gen dimil dola ayisyen, yo t ap bay madanm yo senmil, yo t ap pran senmil yo t ap pran yon vye bouwèt, yo t ap chèche lavi pou tèt yo, paske lè yo lan dyòb sa a, lapli konn mouye yo, yo seche, yo tounen lakay yo, lè yo vini gen ladan yo lafyèv frison konn pran yo. Menm gen vye mari pa m nan li tou leve a touton la. Fyèv paske l paka pa al travay l al travay a toutan lafyèv on dyare imajine nou depi ki jou moun sa sòti nou pa konn si l manje si l bwè e li son moun ki difikilte k pa manje nenpòt manje li kit m gen 3 timoun ti frè m nan gen 5 tout timoun sa yo pou lan pye nou pou y ap perese e se mèt lavi a se papa lavi a k lan men yo paske se papa yo k pou degaje yo ki pou ba yo manje. Chak jou timoun sa yo ap kriye. M gen youn ki gen 5 an, se dènye pitit la. Li pa janm dòmi. Tout tan l ap mande m pou papa. Chak maten, chak swa. Okontrè menm priye, chak maten timoun sa yo se priye y ap priye pou yo ta wè pou papa yo vin jwenn yo, pou tonton yo vin jwenn yo. Mezanmi m mande nou si se nou k ta kenbe yo, si yo lan men nou, fè m gras. Fè fanmi yo gras, paske 9 fanmi sa klanmen nou an, menm lè n ta mande 10 mil Ayisyen an kòm redi nou, nou pap jwenn ni alevwa pou n ta mande menm 300 Ameriken. Silvouplè, fè nou gras, paske sitou pou fanmi sa klanmen nou Maxomillo, Gerson Aristil sa, se yon sèl fanmi an l ye, se bò, se mari m, se ti frè m. Wi. Sa vle di ke se yon fanmi la ki nan tèt chaje. Wi. Donk lè w evalye ti rantre mari w fè a, lè l fè ti djòb sa yo la, konbyen kòb konsa ki ka rantre nan men l? Kijan yo peye l? Yo peye l chak ti djòb li fè oubyen li gen yon salè? Yo peye l pou kenzèn. Pou kenzèn? Men lè kenzèn nan rive, si w pa miltipliye, gen de pafwa li konn rive. menm ou sèlman al peye dèt ou te dwe lan menm lan menm knzen nan ankò se lan dèt la ou rekòmanse ankò. Timoun lekòl pou peye konbyen konbyen timoun nou gen k lekòl la? Tou lè twa lekòl. Tou lè twa lekòl? Wi. Pa frè m nan ankò gen kat lekòl. Ki kote n ap viv nou menm Kwadèboukè? N ap viv e Blancha. Se manman l mwen ye. Ok. M fon aksidan, ponyèt mwen kase. E sou kont pitit la w ye? M gen 5 an e sou kont yo m ye. Lè yo al lòkàn nan maten, yo rive lan pay kann nan, si yo te gen kòb e pa djòb sa yo ta fè. Yo ta fè. Pou yo voye kann sou trelè a, yo pran solèy la. Yo fin voye kann sou trelè a, lè y ap vini lapli mouye yo. Trelè a pran pàn, pou yo rete pou yo depane l, seren pran yo. Li dizè. Onzè di swa, yo poko ka vin lakay la. Mwen menm, swa m vin kokobe, se sou kont yo de a m ye. Si se pa bon manje, m pa manje. Men depi m pral deyò, m pa konn sa m viv. Men jiskaprezan la, se yo k peye lòt an, yo touche ti monnen an pou yo peye kay pou mwen, pou yo peye kay pou ti madanm yo, pou yo met timoun yo lekòl. Men kay mwen bout depi 24 desanm. Yo te mande dènye nan mwa sa a pou yo peye Kay la kounya men pa jwenn yo kay la paka peye se yo menm ki pou banm manje se yo menm ki pou itil mwen m pa gen moun m pa gen lòt moun se sèl yo di pitit sa yo gen se yo menm ki èd mwen se yo pou edem m pa gen sa poum fè men timoun yo ap kriye nan menm m pa konn sa poum fè men madanm pitit mwen an menm lèm pale sa kèm pa rantre fèl rantre nan. Sou li l paka pale nan miko a se sak fè m oblije se mwen k rantre m fè l pa rantre m pa konn ki si pou m moute si pou m desann m ta di si l nan men yo tanpri pitit mwen yo tanpri cheri m yo nou gen manman nou gen sè nou gen frè nou gen fanmi m pa gen marenn m pa gen parenn m pa gen manman m pa gen papa m pa gen moun pou m rele nou tanpri nou fè m gras fè manman nou gras Fè sè nou gras, fè pitit nou gras, m pa konn kisa pou m di, m pa konn kisa pou m fè nou tanpri cheri m yo, tanpri pitit gason m yo, si m nan men nou, fè m gras, pase m pa gen sa pou m fè, m pa gen moun pou m rele, m pa gen manman, m pa gen papa, m pa gen sè, nan ras la se mwen menm ki pi gran. Nan fanmi an pou m pa gen pou kòb. Kounye a m charye charite se sèl charite m pa charite paske pitit la yo men men an men an kase m pa rann tèt mwen sèvis m gen 5 an si moun pa lave mwen m pa lave si yo pa banm ti kal manje m pa manje. Antouka sèl sa m kapab di mesye bòn chans. Bòn chans. Nèg ki nan politik kap kraze peyi sa bòn chans. Klan bandi ki ap pwofite de sitiyasyon sa laksism otorite yo oubyen enkapasite otorite yo pou yo kontinye frape dans la logique mortifère bòn chans. Nèg ki fin kraze peyi ki kontinye ap ouvè kò yo tout kote yo pase bòn chans. Men sèl sam konnen nou pa la pou tout tan. Lamò gen poul poze nou kestyon. E lè nou mouri nap mouri nèt. M pa pral fè deba sou lòt vi anyen men sèl sa m konnen nap mouri. Nap kite liks dèyè. Nap kite tout sa nou konnen ki enpòtan dèyè. E sak ta pi enpòtan pou ou, fè ansòt ke lè ou sou latè ou aji pou ke lè ou pa la ankò pou moun kapab site non w de manyè.